Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Ebyen, fò m di nou ke mwen te fè yon bon ti tan mwen pa pale sou rapt 400 mawozo o nivo de la komin de la Kwadèboukè. Lè 17 misyonè ki yo menm nan men mesye sa yo m te fè yon bon ti tan m pa pale sou dosye sa. Poukisa? Paske m te santi gen yon sètèn konfizyon. Men jiskaprezan genyen ti konfizyon toujou. Men ekoute, gen yon nouvo pa ki fèt vè sa n ta kapab rele tantativ. pou ta kapab libere moun sa yo par la fòs. Ekoute byen, nan moman n ap pale la a, genyen plizyè elikoptè ki yo menm ebyen ateri an Repiblik Dominikèn. Quelqu'un a tweeté en disant, 2 elikoptè de gè ameriken ateri Sendomeng. Ak anpil sòlda US nan moman sa Abinader ap dirije yon konsèy minis ebyen eske se pou kapab prepare yon frap kont les hommes de 400 marozo. Donk elikoptè sa yo ki rive jedi maten o nivo de Repiblik Dominikèn yap fè le plen kèl direksyon yo pral pran on sè pa ankò eske se direksyon Ayiti eske gen yon lòt misyon. Si se te yon misyon pou Repiblik Dominikèn, aparaman nouvèl la t ap gentan konfime. Men ekoute, nou konnen ke peyi ki pi pre Repiblik Dominikèn li pa lòt ke Ayiti. E Ayiti twouve li nan yon sitiyasyon delikat. difisil menm, kote ke genyen 17 misyonè pami yo 16 ameriken ki nan men mesye 400 mawozo yo. Elikoptè ki debake yo se Black Hawk epi genyen yon Chinook, elikoptè Chinook lan se elikoptè 2 elis. Fò m di nou ke san nou pa vle antre nan detay koze a paske nou pa vle mete. Charuryo avan lè bè. Sètadi, pale de kòman yon operasyon kapab fèt. Men nou konnen, si se pou ta fè yon operasyon, kapab gen ti difikilte. Men nou konnen, mesye sa yo, se sou papye yo fè tout afè yo. Ti difikilte dan le sans ke, èske yo konnen ki bò moun yo ye, sa vle di otaj yo, kòman operasyon an pral planifye. Men sa nou konnen, fò n di ke 16 eliko la, si y ap vole dan lanui, Sa vle di yo kapab pase nan yon zòn de manyè silansyez. Donk gen bagay yo kapab mete nan elis elikoptè la epi elikoptè a pase tou pre ou, ou pa tande. Donk sa vle di ke si gen yon operasyon pou kapab libere moun yo, èske se pral yon operasyon tou ki pral mennen an akò avèk Lapolis Nasyonal Dayiti? Gen anpil operasyon ameriken konn mennen, li pa konn. itilize fòs lokal la bò kote l pou kapab tabli yon sinèji nan kad operasyon sila a, li konn ale pou kont li. Egzanp, operasyon ki te fèt Abotabad pou kapab touye Ben Laden. Nou wè kòman nèg yo te debake. Poukisa? Se paske yo te vrèman pè si genyen sòlda peyi sa a ki avèk yo, Pou ke gwoup yo pral trake an pou l pa jwenn yon maksimòm enfòmasyon. Sa vle di, yo vle fè afè yo an tout diskresyon, se sèl yo menm ki konnen plan an. Yo kapab itilize tou sa n ta kapab rele grenad asourdisant, ok, paske lè nèg sa yo ap vin yon kote, y ap vin ak anpil bagay. Epi tou, nou wè nan operasyon ki te fèt kont Bin Laden nan, te genyen. Yon sòt de jèl kowozif, sa vle di si gen pòt an fè ki blende, ebyen pou kapab pase sou li e pou gen aksè ak espas la. Men antouka fò n di ke mesye mawozo yo, les 400 mawozo, ben yo pa kapab gen aksè ak tout bagay sa yo, m ta kapab di, pou ta kapab blende pòt kay pou anpeche moun antre. Bon, antouka y a 2 eliko de konba, genyen yon elikoptè chinook, sa vle di ke nèg yo la a, yo pral debake. Nou menm nou pa vle bay nouvèl pou n fè moun afole. Men tande byen fò n di ke mwen gen yon zanmi m ki gen yon frè l k ap travay nan Nasyonzini. Zanmi an li voye mesaj bay anpil moun pami yo mwen menm pou di ke nan peyi Dayiti nan jou ki pral vini yo un maximum de prekosyon e la première chose qu'il faut faire si w gen ti mwayen ebyen achte manje mete lakay ou achte dlo, achte yon seri de bagay ou konnen wap bezwen paske ou kapab pran yon dizèn de jou nan gwo difikilte. Kesyon mwen menm map poze, eske mesye sa yo, yo pral pote boure pou kapab libere otaj yo? Gen yon risk nan sa. A chak fwa genyen yon operasyon pou kapab libere otaj, li kapab rive nan yon moman kote ke. Depi gen yon virgule erreur ki fèt, otaj yo kapab mouri. Fòk se ta yon operasyon byen kowòdone. E kisa ki genyen nan baz 400 mawozo pou kwè l ye la? Men fò n di tou, kote moun yo ye a, yo pa yon sèl kote paske yo mete yo plizyè kote. Eske sa tou pa p kapab al konstitye yon ti pwoblèm tou pou mesye sa yo ki pral mennen operasyon an si e sèlman si yo gen entansyon pou ta kapab mennen yon operasyon. Sa kapab rive ou wè Mewinn's vin nan peyi an lan epi se leta ayisyen ki negosye epi yo libere otaj yo, yo ale avèk yo san pwoblèm. Men fò n di ke anpil moun ap priye pou ke se ta yon operasyon ki fèt nan zòn Kwadèboukè a pou kapab al libere moun sa yo e nan kad operasyon sa tou yo ta swete ke pou nèg lanmò san jou yo ta kanpe goumen. Kanpe goumen pou ke ebyen nou konn sa k ka pase aprè depi yo kanpe goumen. Gen anpil bagay wi men fò n di ke ameriken nan moman sa li prèske gen yon pye l sou kou nèg 400 mawozo yo. Poukisa n di yo gen yon pye yo sou 400 mawozo se paske Arestasyon 3 moun ki nan peyi Etazini ki de mèch avèk lèzòm de 400 mawozo, gen youn nan yo la se zam li toujou ap voye bay nèg yo avèk lòt minisyon. Ebyen moun sa yo, yo founi yon maksimòm denfòmasyon avèk administrasyon amerikèn nan sou fonksyonman baz 400 mawozo. E sa ka rive moun sa yo bay detay. sou kote yo mete otaj yo konprann byen wi paske sè jan la ils ont été au courant ou wè nan dènye emisyon ke n te fè sou kesyon 400 mawozo an dè jan ki yo menm nan gang sa a e ki nan peyi etazini ki di ke ben nou sòm dè sèpan sa vle di nou ka fofile nou ale kote nou vle m te di se baw paske lèzetazini se pa tout bagay ki rive posib ladann donk sè jan la ki yo menm arete ils ont fourni des informations paske imedyatman ou koopere ebyen pè nou kapab redwi se sa ki rive bon nou wè enfòmasyon yo elikoptè debake an Repiblik Dominikèn chaje avèk Marines ladann nèg yo fè le plen sa vle di yo fè gaz Et puis combien de temps vont-ils prendre pour entrer en Haïti? Est-ce que véritable mission sa li consacré sou Haïti vraiment? Particulièrement nan zone Kwadèboukè a? Sa c'est la grande question qu'on se pose parce que mwen menm lè map bay nouvèl m pa toujou renmen afole sa vle di mwen bay réalité a jan li ye a. Jusqu'à présent on se demande est-ce que nèg yo Se nan peyi Dayiti yap vini eske yo pral vin demaske gang 400 mawozo ou byen eske se ta yon sòt de presyon yon ansanble de kestyon ki poko gen repons pou kòlye la 400 mawozo jis nan moman nap pale la a nèg yo rete king ala ganach sa vle di yap tann 17 milyon dola yo te mande a men map poze tèt mwen kestyon poum di eske nan dènye moman sa la pandan nèg yo wè Elikoptè Chinook, Black Hawk, ki yo menm debake an Repiblik Dominikèn e enfòmasyon fè kwè ke ebyen se Ayiti y ap vini tou dwat. Eske nèg yo pa yon ti jan flechi pa rapò ak pozisyon yo? Eske yo pa ta gen entansyon pou lage moun yo? Oubyen eske nan moman n ap pale la a tou yo pa deja libere moun yo? Si 400 mawozo kenbe anpil moun ap kontan paske pral gen duèl e anpil moun pou duèl lan paske Jan bagay la rive la a, ebyen fòk gon lòbèy ki pete pou omwen moun ta kapab respire anpe nan peyi sila. Konbyen tan moun yo gen nan men 400 mawozo? Fòn di ke otaj yo gen plis pase yon ventèn de jou, yo prèske pral kouri sou mwa, nan men mesye 400 mawozo yo. E pou le trètman? Èske on a donné à manger à ces gens? Chake jou nou sonje lè yo te pran relijye yo, premye gwoup relijye yo, ben, yo te maltrete yo an kelke sòt paske yo te rive nan yon moman kote ke menm Lanmò San Jou sa a te fè deklarasyon pou di ke ebyen li pa gen manje pou l bay moun yo ankò. Donk fòk otorite yo degaje yo, yo negosye pou kapab pran moun yo. E ou wè lè pè a li menm te relache li te eksplike. Tout kalvè ke yo menm yo te pase. Donk sa vle di ke si dè le premye jou te gen bon tretman yo te bay ak moun sa yo, ebyen n ta kapab di nan dènye jou sa yo aparaman, ebyen tretman an li pap menm jan. Paske pou w trete moun sa yo fòk ou depanse. Il faut donner à manger, il faut donner à boire. Ebyen se yon depans kanmenm. E kote yo ye a tou, èske yo dòmi byen, èske yo alèz, èske pa gen marengwen? Paske si nou fè fwa ak temwanyaj Money G, ebyen n ta kapab di, kant ou se yon Ayisyen ou kidnape, ebyen tretman an li pa osi nòmal jan w ta kapab imajine a. Men pou etranje yo, sa se la grand kestyon kon se poz. Vin gen yon pwoblèm. Pwoblèm ki genyen kounye a, gen anpil moun ki vle kite zòn nan. Men pou kite zòn kote mesye sa yo ye an, fòk ou sòti de men w de pye w. Depi se yon moun k ap bote. Kite zòn nan, gen anpil kesyon y ap poze w pou mande w kote w prale. Donk, sa vle di an kèlke sòt, nèg yo pa pou moun yo kite zòn nan. Paske pa bliye lè moun yo la, moun yo se vwazen yo, se boukliye yo. A di si gen yon bagay, ebyen yo gen moun avèk yo. Paske si yo pou kont yo, aparaman, si y ap lage yon bonm la, se yo menm sèlman k ap viktim. Men si y a dè manbr de la popilasyon, e nèg yo konn tande yon tèm yo itilize dizan domaj kolateral. Donk yo panse ke. Si popilasyon an la, ebyen fòs k ap vin mennen operasyon an kapab evite domaj kolateral la, donk se yon sòt de pwoteksyon pou yo. Feyton sa ap woule byen lontan, plis pase yon ventèn de jou jan nou di li. Kès ki va se pase? Se otan de kestyon. se yon vete, se y Mais écoutez, 400 Marozo, Américains, les gens kidnappés, les autorités haïtiennes et les autorités dominicaines, c'est un feuilleton à suivre sur votre chaîne préférée RL Prod. Peut-être que dans les prochaines heures, capable de gagner une opération, capable de gagner une entente, un dialogue pour capable arriver libérer Mounio. Si opération, vous planifiez ça, eh bien c'est capable catastrophique pour les hommes de Katsama Ozo. Merci beaucoup la famille.